Lè lane 2023 ta pral kòmanse, yon pakèt granmoun ki te wè lwen, te deklare ane sila ta pral yon ane revelasyon. Pandan lontan, Jovenel Moise se li menm ki te bèt nwa, trafik zam, trafik enfliyans, asasina, Kidnapin, tout te sou do l. Dayè, medamzemesye, menmon dlo ki pase, ki ranmase fatra, desann avè l lage devan pòt kay yon moun, se te Jovenel Moïse ki te lakoz. Jan ti pwovèb kreyòl la di l, Tou manti pa fon. Jounen jodi a la a, nou kapab wè aklè kiyès ki ap kale ensekirite nan peyi a. Mèt Robinson Pierre Louis ki enplike nan trafik zam ak bal Pòdepè, avoka l yo pale. Nou pral konn kisa yo rakonte. Kote w chita ap tande m la a, fè twa kout soupi bay Senyè a. Humm. Humm. Humm. Paste legliz sur le roche Dieune Day medam e mesye non selman enplike nan dosye zam men gen yon lot dosye ki te pi grav ke paste a li menm li te enplike ladanl ansanm avek mwen nou pral jwenn tout detay m pa vle ke nou sote m pa vle sa nou pral tande a la deranje nou. Men medam e mesye, nan moman nap pale a la a, relasyon Ariel Henry ak gang sou Matisan pi pwès pase relasyon Romero ak Juliette. Ou konn tande, Romero mouri pou Juliette, Juliette mouri pou Romero, enben yo potko janm konn lanmou sila a. Se ti pawòl nan zòrèy, I miss you PM, I miss you too my son, ki ap regle. Nou pral tande koze talè konsa. Pa gen kanpe! Diaspora yo sèmante, sa fini. Pa gen kestyon pran zannana pou sizann ankò. Operasyon demaske politisyen li menm li lanse. Definitivman, diaspora yo deside parèt tout kò yo nan dosye sila a. Sekretè deta adjwen peyi Etazini an, Wendy Sherman, rantre an Repiblik Dominikèn pou l kapab diskite. ansanm avèk Prezidan Repiblik la Luis Abinader epi Minis Afè Etranjè a Roberto Álvarez sou sitiyasyon peyi Dayiti a. Yon gwoup mèsenè pral ateri nan peyi Dayiti. Se sa k fè, medam e mesye, ansyen sekretè deta o zafè etranjè la, li menm li deklare fòk PM Ariel Henry prese prese pran yon pozisyon sou sijè sila a. Dayè, jefò. toujou kriye davans. Medam e mesye, bagay yo konplike nan repiblik la, humm, lè m di nou sa, e pa ti bagay piti. Mezanmi, mezanmi, moun Okap, heeyy! Si n ap danse, danse, si nou chita tou, kontinye chita, paske pou sa k pral gen la a, se yon bagay ki grav. M pa bezwen di nou, nou pa dwe fè kè nou sote. Paske, dapre Claude Prepti, nou konnen ki son sismològ, ki etidye fay nan latè peyi Dayiti, ebyen, pral gen gwo deblozay. Rete la, nou pral jwenn plis detay nan yon ti tan ki pa twò long. Bonjou tout moun, byenvini ou sou tak 509, chèn enfòmasyon lan ansanm avèk Fabiola Jean Charles. Se yon plezi pou nou rantre lakay ou jounen jodi a la ansanm avèk ribrik enfòmasyon sa. E byen avan nou ale pi lwen nap pran tan pou nou diw mèsi ansanm avèk ou menm ki like, ki kòmante, ki pataje mèsi ansanm avèk ou menm ki toujou envite yon moun ki nan antouraj ou vin abone ansanm avèk tak 509 pou yo kapab toujou rete konekte ansanm avèk bon enfòmasyon. Hum Jan nou tout konnen l deja, moun ki abitye yo, Fabiola Jean Charles toujou kòmanse ansanm avèk yon enfòmasyon ki enpòtan, swa ki pa t nan tit la, ou di mwens ki te an dènye nan tit la. Moun Okap, bagay yo pral konplike nan men nou. Jan m te anonse nou, m pa vle fè kè nou sote, men goudougoudou pral frape. Moun ki kapab jete dlo, jete dlo. Moun ki kapab priye, priye, paske sitiyasyon an li vin pi konplike de jou an jou. Daprè Claude Prepti, ki se yon sismològ ki etidye fay ki nan latè peyi Dayiti ansanm avèk anviwon l yo, li posib pou vil Okap frape pa yon tranbleman de tè ki pa janm egziste, tranbleman sila ki kapab pwovoke yon tsunami. e tsunami sa a ki kapab koule yon pakèt kay nan Okap e se ap youn nan pi gwo tranbleman de tè ke peyi Dayiti li menm li kapab konnen. Nòmalman, nou sonje 12 janvye 2010, se yon tranbleman de tè ki te vrèman asasen puiske li te pati ak lavi anviwon 300 mil Ayisyen ak etranje ki te sou sòl la. Enben nan moman n ap pale a la a, moun Okap, nou sipoze veye anwo, veye anba, paske anenpòt moman done, sitiyasyon an ka panche nan men nou. E, nou konn sa ki grav la, se pa sèl sa ki pwoblèm ke nou kapab konfwonte. Gen gwo gwoup ame depi kèk jou ki kòmanse ap opere nan Lenbe, Lenbe, ki pa menm 30 minit ansanm avèk vil Okap. Yo toujou di nou, tranbleman de tè ou katastwòf natirèl pa yon fatalite, se pare pou ou pare. Sa ki vle di, konsèy nou pote pou ou jounen jodi a la a, se kòmanse kreye dè zabri pwovizwòr, kòmanse kreye dè refij avèk kit sanitè kit alimantè, dlo, sa ki kapab pèmèt nou reziste pandan yon tan, sa ki vle di fòk nou gen alimèt, fòk nou gen bwa, fòk nou kapab genyen dife. E konsènan gwoup ame ki ap opere nan Lenbe, ki apèn 30 minit de Okap, enben medam e mesye anenpòt moman sitiyasyon an kapab dejenere. E nou konnen nan kèk zòn nan vil Okap, gentan genyen de gwoup ame ki enstale. Donk, moun Okap, zafè m tande ke Okap se yon lòt peyi, Okap pa fè pati de Ayiti, fòk nou kapab sekwe kò nou paske done yo chanje aktyèlman la a. Pandan ke gang ap simaye laterè ak latwoublay nan Pòtoprens ak anviwon l yo, ebyen nan moman la a, se franchi y ap franchi nan zòn pwovens yo. Kote w pa ta panse genyen gwo gwoup ame. W ap di, kote yo jwenn zam sa yo? Enben se pou sa, legliz episkopal, legliz sur le rocher, se pou sa, kagezon zam sa yo ap debake nan peyi a paske fòk tout moun ame de yon arm. Nòmalman. Eske sa kapab deranje nou puiske minis jistis la an swa te deklare yon pakèt teritwa anndan peyi Dayiti antanke teritwa pèdi. Minis jistis lan te deklare fòk nou kapab pran responsabilite nou fas ansanm avèk gwoup ame yo. Sa ki vle di anndan lakay nou, nou sipoze toujou gen yon Galil, nou sipoze toujou gen yon M1, yon 9 milimètre. Sa ki pa ka achte zam sila yo, fòk nou kapab toujou genyen yon manchèt, yon koulin, divès kouto, divès wòch, boutèy vid anndan lakay nou afen pou n kapab defann tèt nou puiske Leta Ayisyen an swa, le gouvernement ne peut pas assurer votre défense. Men non! Paske pou kont tèt pa yo, yo pa ka asire defans yo. Ou imajine w, le premye ministre, medam e mesye, lè l ap soti nan lari, ki plen kò l ansanm avèk yon pakèt jile par bal, pou ki sa, nou pa konnen, e m garanti nou, bandi pot ko anvi touye Ariel, paske, lè bandi anvi touye Ariel, e byen jile par bal sa ke l pa mete nan ponyèt li, jile par bal sa ke l pa mete nan pye l, jile par bal sa ke l pa mete nan tèt li a, e byen se li menm, ki pral koz lanmò l. Kidonk, moun Okap, li vrèman enpòtan nan moman an pou nou kapab kòmanse jere sitiyasyon an paske bagay yo pral grav. Se pa lè dòmi nan je nou pou n ap ranje kabann nou, kòmanse bale atè a depi kounya. Moun k ap lage vye moso nat, y ap lage nat. Sa ki ap lage matla atè, lage matla paske fòk kabann nou kòmanse ranje. Medam e mesye, hum! Dosye zam Pòdepè ap kontinye. Aprè ke yo ta mete yon manda darè, aprè ansyen minis jistis lan Bertho Dorcé, jiska prezan manda pa janm egzekite, nan kestyon dosye zam Pòdepè, Mèt Robinson Pierre-Louis li menm pa bò kote pa l, kontinye ap manje tè nan penitansye nasyonal, pwiske li ta non sèlman avoka ki te kòmanse travay sou dosye sila a, men li ta gen men l tranpe tou byen fon nan kesyon kagezon zam sila yo. Mèt Isruick, ki se avoka Mèt Robinson Pierre Louis, deklare, Nan yon tan ki pa twò long, yo pral mande pou jij Walter Reser Voltaire kapab konparèt devan lajistis puiske li te gen yon òdonans pou l te bay delè leta prevwa a li gentan pase. Ansanm avèk mwen, ann tande deklarasyon avoka Mèt Robinson Pierre-Louis. Jij denstriksyon an. De dat li t ap tande l la a jodi an, jij denstriksyon an poko janm reponn sou demann an men leve nou egzèse oprè de li menm. E nou te di l, le menm jou nou te mande l, piske pa genyen okenn endis ki milite alankont de Mèt Robinson Pierre Louis, etandone ke Mèt Robinson Pierre Louis se yon otorite koni de tous, li fè notoryete l, li gen yon domisil koni, ebyen nou mande w pou akòde l yon men leve e l ap prezante a kèlkeswa moman de ladire ou ta bezwen l. Ebyen etan done ke jij sa a lè nou vin konnen gen dèzenfòmasyon son jij delekip, E lè yo voye dosye a ba li an, se yon juge de l'équipe, l ap pwoteje ekip li, ebyen se nòmal li pa fè ka avèk demand an men leve. Bawo a e la Fédération des Barreaux, aprè 3 mwa, fè yon lòt demand an men leve, ebyen jij juj denstriksyon an pa fè ka ak demand sa yo. Ebyen, nou menm, nou menm, nou di jij denstriksyon an, 1, Delè Lalwa sou Lapèl Penal, atikle premye, li fè obligasyon a jij denstriksyon an, li ba l yon delè byen detèmine ki se yon delè de twa mwa pou l mennen enstriksyon l. Dan levantyalite ou li ta epwize delè sa a, ebyen lalwa di l ap adrese yon òdonans oprè di Dwayen pou pèmèt li benefisye yon pwogasyon de delè. Jij denstriksyon an pa ni fè okenn demand oprè di Dwayen, li pa fè okenn li pa fè okenn kominikasyon o zavoka de Mèt Robinson Pierre Louis pou ta enfòme yo men ki rezon k fè l pa rann òdonans li, li pa enfòme yo men ki rezon pèmèt li pa rann e li pa deside pa rapò avèk ansanm de demann an men leve yo. Donk, nou fini pa konprann se yon jij ki ap fè dilatwa jisteman pou ke yo favorize, yo kenbe de moun nan prizon pou eseye pwoteje ekip yo. Nou menm, nou menm, nou. Lè nou mande pou l pwononse l sou yon òdonans de kloti ki kapab tèmine swa pa yon òdonans de non-lye ou yon òdonans de ranvwa. Si l tèmine pa yon òdonans de non-lye, sa vle di pa genyen sifizamman de prèv e dendis ki milite alankont de moun ki enkilpe a, ebyen pou yo voye l lakay li, al jwenn fanmi l. Si se yon òdonans de ranvwa. Si se yon òdonans de ranvwa, ebyen y ap voye l adjije. Ebyen nou di l, kòm etandone nou wè li pa gen ase de kouraj pou l pwononse sou demann an men leve, ebyen etandone ke delè enstriksyon an li tèmine, nou di l dan le pli brèf dè delè pou l pwononse òdonans de kloti la. Nou menm, nou pral, si se yon òdonans de ranvwa, n a pral plede devan tribinal e nou konfyan n ap jwenn liberasyon Mèt Robinson Pierre Louis. E vwala, medam e mesye, nou pa t deside fè reyaksyon sou deklarasyon sila pandan l t ap pase a. Men, hum! Mèt, an verite, an verite, An verite, ou pèdi chimon w. Paske la nan moman an, Jij Walter Wesser Volter ap travay sou yon dosye ke l panse ki pi enpòtan pase dosye zam Pòdepè a. Pase Mèt Robinson Pierre Louis ki ap kwoupi nan prizon paske l te dan devan. Jounen jodi a la a, ou mèt tande ou se avoka ki repite. Ou se avoka ki renome, depi non ou tonbe nan dosye zam, m garanti w bagay la pa fasil sou ou. Enben medam e mesye, hum! Pastè leglize sur le rocher kontinye ap roule ròch sou kòtòf lestomak pèp la. Hum! Pastè Dieunedey ki tout jounen ap preche nan mikwo, k ap deklare li menm li pa konn vòlè, li menm li pa konn fè trafik, l ap eseye chèche lavi l de fason kòrèk. Ebyen pastè a enplike jiskokou nan dosye kargezon zam ak bal legliz episkopal. itilize non minustah afin pou li kapab fè pase kargezan li yo, marchandiz li yo. Lè minustah wè sa, li di en en, m p ap sèvi tankou pon pou pèsòn. Minustah ale, li rale yon gwo bout mato, li kase pon an anba pye pastè, pastè al ateri dirèkteman nan yon prizon. Jounen jodi a la, apre liberasyon l, pastè di en en, nou pa p ka kontinye konsa, n ap rekòmanse. Enben se konsa, li fè kontak ansanm avèk legliz episkopal, pè Jean Mardoche Vil ki se prezidan komite pèmanan, reponn apèl la. Li di frè m, hum, m tande ke nou gen franchiz, legliz pa m nan pa posede franchiz. E, m pa kache di w, gon biznis ki vrèman enpòtan, ki bay lajan. Lè pè a di ki biznis li ye la egzakteman, li di mon pèr, e men biznis sa li pa lòt ke trafik zam. Pè a di poze w piti, se mwen menm ki pou aprann ou ki sa biznis sa genyen kòm avantaj. Pastè Dey chita dèyè telefòn nan, li ri krakrakrakrakra, li di enben oke. Kounya la a ann fè dil la. Donk pandan ke pè a li menm l ap swe nan manman paske lajistis ap chèche l, pastè Dey ki te genyen yon manda damne apre l, pwiske l gen ti zanmi l anndan dcpj, manda pa t janm egzekite. Kounya la a, y ap chèche yon ansyen prizonye, y ap chèche yon trafikan zam ki chak dimanch chita sou yon chè, li kanpe padon, l ap preche labòn pawòl de Dye. L ap preche levanjil, Aimez-vous les uns les autres kòm je vous ai aimé. Pa fè mechanste! Les dix commandements, Honore ton père et ta mère, Tu ne tueras point, Tu ne tueras point, men pandan tu ne tueras point, y ap glise yon zam pa anba ba ou pou w kapab defann tèt ou nan fason pa w, men pou w defann tèt ou, w ap toujou tire. Paske w pap aksepte yon moun vin devan ou, li rale zam li sou ou, epi po la nan poch ou, pou di, en en, ban m kite l tire m. Pa gen bagay konsa. Enben pastè Dieunedey ki enplike jiskokou nan dosye asasina, nan dosye trafik zam, paske nou bèdè mete asasina, paske zam sa yo ki a jwenn Izo, Vitelòm inosan, jounen jodi a la, nou tande ki kalite operasyon Vitelòm inosan l ap mennen nan Tòsèl, l ap mennen wout frè, monte Petyonvil, ki sa Vitelòm li menm ap fè kòm dega ansanm avèk zam sa yo ke legliz episkopal pwokire l a ba pri. Men pou ki rezon egzakteman? Eske Bondye li menm li gen yon pwoblèm avèk pèp ayisyen an nan moman? Eske vreman lè Jezi tap di ou di mwens bib la ekri letènèl dezame se arme sa nou deside fonde sou tè a byen avan nou monte nan syèl? Sa n genyen n prese konsa? Sa n genyen n cho konsa? Nou pè lanfè nou renmen paradi men pa kontre nan mete larme sou pye nan yon peyi? Donk jounen jodi a la, medam e mesye, sitiyasyon an pi konplike nan dosye zam sila a ke sa yon moun ta kapab imajine. Umhum. Kounye a la, zam cheri, ou rale l ou siye figi w avè l tankou se mouchwa anndan peyi a, paske se pastè ansanm avèk pè ki ap bay li. Donk nou kapab reyalize nan kisa egzakteman nou pran anndan peyi Dayiti. Enben medam e mesye, hum! Jan m te anonse nou deja, m pa vle nou sezi. Men, si nou gen yon vè dlo bò kote nou an, pran l, paske li vrèman enpòtan. PM Ariel Henry ap devlope yon bèl amitye, yon relasyon d'amour ansanm avèk nèg nan Vilaj de Dye, nèg nan Gran Ravin ak nèg nan Ti Bwa. Relasyon sila tèlman fò ke nèg sou Matisan twouve ke li enpòtan nenpòt sa yo te pran pou Ariel fòk yo kapab remèt li. Enben medam e mesye, banm rakonte nou yon ti istwa e n ap arive konprann ki jan ke nèg Matisan yo tilolo, tilolo Ariel Henry jiskaseke yo rive sou li. M raple m, yon lè grann mwen malad. Grann mwen se te yon vodouizan, sa ki vle di yo leve nan lakou. Men, lè Gaymo deplase l al kay yon ougan, ougan di l, Madanm, maladi w la pa senp. W ap bezwen fè yon seremoni pou lwa yo nan lakou w la. E lè lwa yo fin manje, w ap demare kòrèkteman. Granmwen di ok pa gen pwoblèm. Granmoun sa yo, yo te konn toujou genyen bèf mare, kabrit mare, kochon y ap angrese pou sizoka ou gon bagay ki rive yo pou yo kapab kouri egzakteman fè sa yo genyen pou fè. Ebyen, yon jou madi, grann mwen leve, li rasanble tout moun, li rasanble zannimo, kafe ap griye lè m di nou sa, sant kafe a, li janbe kay an kay, jiskaske l te ka menm janbe yon departeman. Ebyen medam e mesye, Pandan seremoni vodou a pral kòmanse, nan zòn lakay mwen, yo rele l gonbo oubyen sèvis. Moun ki soti Ansafolè ap konprann egzakteman ki sa m vle di yo a. Enben lè seremoni an kòmanse, gen yon grenn bagay ki te mare seremoni an. Grenn bagay la, oudimwens, Grann moun nan se te papa m. Prezans papa m ki se te premye pitit gason fanmi an, yo te bezwen l. Men papa m te deside, li te di li pa pral nan seremoni sila. Hum, tanbou ap bat, moun ap manje, moun ap danse, kafe ap jete parsi e parla. Lwa pa janm vle monte. Men, gwo matant mwen ki te makak ryèz anpil! Nou konn sa l te fè? Li mare seremoni an. Lè pou lwa rantre lwa pa ka rantre, gon ougan ki te la, ki te vin plante poto mitan an. Ougan di, m m, hum! Kenbe entèl epi n ap wè sa k fè seremoni an pa ka dewoule. Lèl tande sa li poup poul kouri. Yo bap yo mete men sou manzè. Lè yo leve rad manzè. Medam zen mesye nou pa mandem kont. Se mwen menm kap ba nou. Heyy. Gade mouchwa mare. Mare. Mare. Mare. Nen pot 17 ne. Pou yon grenn lwa pa vini. Lè yo fin de mare mouchwa. Lwa komanse rentre. Kounya la. Inisyatè seremoni an li pa la. Rele papa m nan telefòn, papa m di l pa p vini. Li pa nan kesyon sila, pa rele l. E men nou konn ki sa lwa yo pral fè. Pou yo fè lepè a deplase al andeyo. E men chak jou lè l ap mache, se kòm si li preske rantre anba machin nan lari an. Se moun k ap kouri rale papa m pou machin pa pase sou li. A dezè di maten, nou wè papa m k ap ateri. Humm! Chante l nan bouch li, chemizèt li sou li, mayo l mare tèt li, li foule sòl la. E lè li foule sòl la, sa w tande a la a, tout bagay ki te mare debloke. Nou konn istwa sa pou kisa mwen rakonte nou l, se paske PM Ariel Henry kelke jou apre ke li fin prete sèman kòm premye ministre, li te deklare sou radyo Metropole nan emisyon Le Point, medam e mesye, Apre 2 mwa peyi Dayiti ap genyen sekirite. Men ondirè apre 2 mwa peyi Dayiti li menm yo vann li yon ensekirite yo pa ba l monnen. Enben Ariel Henry kounya la a ki bezwen òganize eleksyon e Matisan te yon pwoblèm pou li. Li kòmanse fè lawout medamzenmesye kote li voye pou l mande ti mesye yo fè lapè. Ti mesye yo twouve sa pa sifi, fòk yo genyen prezans Ariel Henry. Fòk yo kapab kominike avèk Ariel Henry. Ebyen medam e mesye, Ariel Henry rale telefòn ni, li di pa gen pwoblèm non, Izo frè m, kòm kounya la m wè w debare figi w, tout moun konn kiyès ou ye, ebyen pa gen danje non. E, nou gen kèk bagay nan men nou, remèt yo pou mwen, tanpri souple. E, ti lapli! Pa bliye non pitit gason m. Nou gon konvèsasyon a 2. E! Hum! Krisla! Hum! M gen pou m monte sou Matisan wi. M genyen pou nou pale ansanm. Medam e mesye, nou pral konnen e tande egzakteman ki sa ki te pase ansanm avèk kamyon sa yo nou tande yo remèt Ministè Travo Piblik lan. E lè m di nou sa, Istwa sila a se te yon sekrè. Yon sekrè ki pa t dwe pran lari. Men se te byen domaj puiske Yvener Sylla Phanor ki se reprezantan komisyon pou lapè te deside lage pawòl la nan lari. Ansanm, ann tande deklarasyon l. Nou pa bezwen bal ankò. Si youn nan yo kwè nou manti, pote yon zam vin anba ba nou, wa wè sa n ap fè avè l. Sa. Lè di w pa bezwen bal ankò, sa vle di nou gen ase de bal? Sa pou w fè bal ankò? Kiyès ou pral tire ansanm avè l? O padon, kiyès bandi yo pral tire ansanm avèk bal sila yo? E men non, nou pa bezwen bal ankò. M klè sou sa. Paske yo gen ase. Paske yo gen ase alò. Se pa paske nou gen ase. Se paske nou pa vle ankò. Nou pa bezwen zam anba ankò. Nou gen yon grenn lekòl pwofesyonèl. Kou la, mentnan mesye yo mande lekòl pwofesyonèl. M pa gen pwoblèm, mwen degaje w. Mesye yo mande lekòl pwofesyonèl. Mesye yo mande lekòl klasik. Okontrè, nou gen kat lekòl ki fèmen anba a, ki pa louvri. Nou gen Hermaneo ki nan katriyèm avni Bòlòs. Hermaneo pa janm louvri. Yo fon lot negosyasyon ak Ariel Henry. Yo bezwen lekol pwofesyonel. Yo bezwen lekol klasik. Yo bezwen bay moso ledikasyon. Men pawol ki pi enterese m nan, se ke minis lan te desann anba a, li tal jere afe pesonel li. E nou konn de ki minis lap pale? Lap pale de Claude Joseph. Li pap pale de Ariel Henry. Paske Ariel Henry pap fè chimen teritwa pèdi sila a. Lap pale avè w nan telefòn, men menm pa avyon yo pap pase pou y al konvèse. fas a fas ansanm avèk ou. Kidonk lè ti mesye dam yo desann Vilaj, yo desann Fontamara, yo pase wè Krisla, yo pase wè Ti Lapli, se paske y al jere zefè pèsonèl yo. Bagay yo anpil. Nou ale pou n al jere Matisan dirèkteman. Ok, kidonk gen Pewou a, gen m double li kon sa wi, Eme, Emera, yon bagay kon sa nan 23 a, Emerant, mèsi, e wi, nou mèt bay men nou konn nan. Kou nou avek kamera nou. Pasifik la twò dirèk. Pasifik twò dirèk. Map pwofite mikwo nou avek kamera nou poum mande avek popilasyon twazyèm sikonskripsyon an. Avek tout timoun ki poko gen chans ale lekòl. Tout timoun petèt paran yo ta anvi yo al lekòl men ki pa kapab voye yo lekòl. Genyen bòn sipriz pou yo. Kidonk moun sa yo kapab rejwenn nou. Rejwenn otorite yo ki anba a. rejwenn nou menm pèsonèlman sou 46 02 89 38 e leta a vle pran 4 timoun sa yo an chaj pou voye yo lekòl, non sèlman voye tout timoun sa yo lekòl e pèmèt paran paran timoun sa yo ap gen yon ti kat nan men yo e avèk ti kat sa leta ap ba yo yon asistans. chak mwa. Kidonk, m panse se yon bon depa e n felisite gouvèneman n di yo mèsi. N ap tann plis toujou e pèp twazyèm sikonskripsyon an nou mèt tann gen bon bagay k ap vini e nan jou k ap vini yo olye w moun monte Bèlvi l pran plezi w w ap vin anba Matisan. Enben medam e mesye nou sot tande deklarasyon Yvner Sylla Phanor. Ebyen ti mesye yo ki te kenbe sou Martissant, 2 kamyon ministè travo piblik lan, yo deside remèt yo. E konsa a, travay la li menm l ap kapab rekòmanse sou Matisan kote yo kapab antame sa nou rele yon netwayaj N ap raple w, yon matisan ki pratikman pa kapab fonksyone kòrèkteman, yon matisan ki enpratikab sou sa ki gen a wè o nivo de la wout, tèlman wout yo kraze, wout yo koupe, fatra anvayi, kidonk, Ariel Henry, Pandan ke ou te rele zanmi w pou te negosye kamyon yo, pa bliye tou fòk ou kapab kontakte lameri afen pou yo kapab kòmanse netwayaj sou Matisan pwiske lapè reny an se moman. E moun Matisan santi yo kalm. Yo santi lespri yo anpè pwiske se lapè sa a yo t ap chèche. Medam e mesye, humm! Bagay yo grav. Lè m di nou pa gen kanpe, pa gen kanpe. Dyaspora yo deside, y ap fouye kò yo nan koze a. Kesyon pran zanana pou sizàn nan, yo pa ladan l ankò. Se sa k fè, operasyon demaske politisyen an, li kòmanse. Lè yo gade nan bò goch yo, genyen Akò Montana ki reprezante opozisyon an. Yo gade nan bò dwat yo, genyen Akò 21 Septanb 2021, Konsensis 21 Desanm 2022 ki reprezante pouvwa a, lè l gade, li tande yo di, gen yon nouvo echèk nan negosyasyon ki ta fèt ant Akò Montana ansanm avèk Akò Pouvwa a. Diaspora yo di eh eh. Pa gen bagay konsa. Jounen jodi a la li vreman enpotan pou nou kapab komanse depoze pye nou sou sol la. E n konnen ke diaspora yo se youn nan pwen ki vreman enpotan pou avni peyi Dayiti. Nan moman an, nou kapab di se li menm ki pwen kilminan chanjman peyi Dayiti. Paske moun ki ap viv nan peyi a la aktyèlman la, m garanti nou, yo genyen de bagay nan tèt yo. Kijan pou yo siviv, E kijan yo kapab jwenn yon paspò pou yo kapab kite peyi a? Kit se an Repiblik Dominikèn, kit se nan Karayib la yo prale, kit se Kayibiden yo prale, men fòk yo kite peyi a. Men la dyaspora a sa par de responsabilite nan chanjman peyi Dayiti. Nou konn pou ki sa? Paske se moun sa yo ki genyen pouvwa nan men yo nan moman n ap pale a la. Se yo menm kap fè transfè, se yo menm ki o kalm, sa ki vle di lespri yo anpè, yo kapab reflechi pou peyi Dayiti. Se yo menm anko ki te viv tansyon Divalye, ki te viv tansyon Aristide, yo konnen egzakteman ki sa politik peyi Dayiti kapab rapote e kijan pou yo kapab avanse ansanm avèk politik la. Pandan yon tan dyaspora yo te rete de kote. Y ap swiv. Yo sèlman ap plenyen. En en! Gade ki jan ane a! M pap ka vin wè ti mennaj mwen. Gade ki jan ane a! M pap ka vin pase ete ann Ayiti. Gade ki jan ane a! M pap ka wè fanmi m akoz ensekirite, akoz pwoblèm ki ap evolye chak jou anndan peyi a jamè jwenn yon solisyon. Enben jounen an, gen yon seri de dyaspora, medam e mesye, ki deside yo menm fòk yo kapab kòmanse demaske politisyen sa yo paske fòk yo gen grenn sèl pa yo pou yo depoze nan panye devlopman peyi Dayiti a. Paske gon pakèt nan dyaspora sa yo ki pèdi kay yo an Ayiti. Pifò ladan yo te gen kay Laplèn. Sitou, Kwadèboukè. Gen ladan yo ki te konstwi Site Solèy. Gen ladan yo ki te konstwi Ba Dèlma. Gen ki te konstwi sou Matisan. Gen k achte gwo tè ki fè biznis antrepriz Petyonvil. Gen ki wout frè, Tòsèl, Tabanr. Ebyen moun sa yo, yo pèdi tout byen ke yo te posede. Kounya la, lè y ap analize le pour et le contre pa rapò ansanm avèk lopozisyon e le pouvwa, yo wè se 21, 51, menm te ye an, enben yo deside kanpe nan mitan, yo pa pran zannana pou sizann. Akò Montana di w l ap jere pwoblèm peyi Dayiti. Li bezwen pou ensekirite rezoud. Akò Montana di w akò 21 septanm lan s on pakèt blofè ke yo ye. Men, Akò 21 Septanm la li menm li di w, li pale ansanm avèk manm Akò Montana yo. Chak fwa, rankont avòte. Chak fwa pou yo pale, enben pale a pa janm abouti ansanm avèk kwakseswa ki kapab ede peyi Dayiti li menm li avanse. Se sa k fè, nou genyen tout twou vid sa yo ann nan peyi a. Men nou konn ki lè egzakteman dyaspora yo ap kapab pran responsabilite yo vre. pou chanje sitiyasyon peyi Dayiti a, e men se lè m wè moun ki gen lajan nan dyaspora a sispann kòmande zam pou voye ann Ayiti. Wè la a, m m, se konsa, mwa, dyaspora yo rantre nan konba a. Dyaspora yo anvi chanje kèlke choz dan se peyi. Men toutotan nou pa kreye yon fason pou nou stope trafik zam nan an Ayiti, ni dyaspora ou di mwens peyi Etazini atravè departement deta, atravè tout filyè ke gen yo kap voye zam, nou pa goumen kontre sa, konnen nou poko janm vle rantre nan konba. Konnen nou poko janm vle demaske politisyen. Donk se lè sa a. Egzakteman, dyaspora yo ap kapab rantre nan konba. Men an atandan sa nou kapab fè, se kontinye reflechi pou n wè yon solisyon nou kapab jwenn ak pwoblèm peyi Dayiti a. Yon solisyon ki dirab. Ni ensekirite, ni lavi chè. Pwoblèm ledikasyon, pwoblèm lasante, pwoblèm enfrastrikti, timoun k al etidye yo, moun k al fè mastè, k al fè doktora ki nan ladyaspora ki deside rete viv, enbyen di tèt nou ki sa n kapab fè jounen jodi a la pou n kapab ede peyi Dayiti li menm li avanse. Ki jan nou kapab pouse pou pi douvan. Paske la a m garanti nou. Haa! Moun kap viv an Ayiti yo, kafe yo ka gentan koule ak ma, lè nou resi deside leve kanpe a tout bon vre. E politisyen an Ayiti, son pakèt bèt nwa ke yo ye, son pakèt dechiketè ke yo ye, yo pap bay vag. Lè m di ou yo pap bay vag la, konnen yo pap bay vag tout bon vre, y ap deside kanpe la kingalagadash. Pi devan medam e mesye nou genyen sekretè deta Dezetazini an, le sekretè deta adjwen, padon, Wendy Sherman ki rantre an Repiblik Dominikèn pou vin diskite ansanm avèk Luis Abinader sou sitiyasyon peyi Dayiti a. Hum! Lè m tande janr de nouvèl sa yo, yo fè m ri. Nou konn poukisa? Paske Wendy Sherman li menm, si ta gen yon moun pou l rankontre, konnen se Ariel Henry. E si l ta gen lòt pou l rankontre, konnen se pèp Ayisyen an. Paske se pèp la ki konnen. Kisa l ap sibi? Se pèp la ki konnen kisa y ap andire chak jou ki pase anndan peyi Dayiti. M vrèman pa wè pou ki rezon pou Wendy vin an Repiblik Dominikèn pou l vin diskite ak Abinader k ap jere peyi pa l sou sitiyasyon peyi Dayiti. Eske l pral di Abinader sispann voye Ayisyen ki ilegal yo retounen? Eske l pral di Abinader sispann konstwi mur sa a sou fwontyè lan kote gen yon santèn de pwopriyetè ki arive pèdi kay yo e ti kòb nou bay la yo pa p kapab fè anyen ansanm avèk li an? Eske se sa Wendy Sherman pral rakonte Luis Abinader? Disi la, Tout ce que cette femme a à raconter, elle doit le raconter au peuple haïtien parce que c'est peuple haïtien an ki ap soufri nan moman an, c'est peuple haïtien an ki seul perdant. Lè Abinadel vle, li di konsa, l'ap redwi production ze. Ou di mwens l'ap redwi importation de riz. Ou l'exportation de riz paske li preske pa importe l en Ayiti. Lap suspend travay pou moun sa yo. Le l vle l kapab fè yo revoke w. Le l vle l fè imigrasyon kouri apre w. Donk se model diskisyon sa yo ke Sherman pral vin fè nan non peyi d'Ayiti en Republik Dominikèn. Domaj. Pi devan medam e mesye, Je fon kriye davans, pa vre? Se sa ti pwovèb kreyòl la di. Ansyen sekretè deta o zafè etranjè, mesye Robert, e men li deklare fòk PM Ariel Henry kapab pran pozisyon sou sa ki ap pase aktyèlman la nan peyi Dayiti e pa rapò ansanm avèk mèsenè Larisi yo. Donk li enpòtan pou Ariel Henry kapab konnen eske wi ou non l ap kite mèsenè sa yo debake anndan peyi a pou yo kapab vin ede lapolis nasyonal Dayiti a pou yo kapab vin blanchi bandi anndan an. Lè m di nou blanchi, e pa jan y ap fè l nan jistis ayisyèn nan. Nèg la mèt vòlè, li asasen, yo kenbe l la men dan le sak yo di l ale pa peche ankò non. Lè m di w blanchi a papa, se elimine wi, se kraze wi. Hum, nou genlè panse se blanchi pou kapab retire krim yo, ba yo iminite. Pa gen bagay konsa. Ansanm medam e mesye ann tande deklarasyon mesye Robert. Wè bagay afè de group Wagner a fè ke pouvwa paka bay sekirite. Premye bagay se pou nou tout admèt, se pou nou tout rekonèt, pou nou konsyan ke ce pouvoir ne peut pas légitimement signer aucun accord diplomatique sérieux. Nan pwen dwa entènasyonal, pa gen yon paj dwa entènasyonal, pa gen yon kote nan relasyon entènasyonal yo, mezanmi, il n'existe aucun point possible qu'on puisse evoquer ou expliquer dans l'histoire diplomatique, Pou yo prete dan. Paske pou fè yon bagay lan tit lwa, il fò l te fèt deja. Fò l te fèt deja. On appelle ça un précédent diplomatique. Ou jo janm tande yon eta pran dè mèsenè o sèvis don lòt eta k ap fè lagè pou vin met lòd lakay li? Donk, nan palon pa, se ke nou kapab wè, se ke pouvwa sa a li pa kapab bay sekirite donk l ap fè n konprann ameriken ki mete pawòl la gwosè manman penba pawòl sa a deyò fè nou konprann ke sèl Yon gouvèneman ki lan eta e lan sitiyasyon sa a ka kapab rantre an kontak avèk enmi l ki se Larisi pou vin mete sekirite andedan peyi a, se ki vle di ke yo menm peyi demokratik de Linyon Ewopeyèn, Dèzetazini, Kanada, Frans, Etazini, Yo pap bay securite yo. Hehehehehehehehehehe Ayy ou wèl la a Mesye Sterlin manyen yon gro pwen Pandan lontan Etazini te vle pou Kanada pran tèt entèvansyon militè an Ayiti afin Pou retabli sekirite. Justin Trudeau monte, li desann, li tourne autour du pot jiskaske Larme Kanadyèn deklare yo pa vin kite solda yo mouri an Ayiti anba men gang, sa ki vle di Kanada pa voye larme anndan peyi Dayiti pou vin soutni lapolis nasyonal Dayiti a. Se sa k fè, yo te deside y ap voye 100 milyon de dola ameriken ansanm avèk Lapolis Nasyonal Dayiti pou yo pran fòmasyon, achte materyèl, etsetera. Lèzetazini pi devan ta pral tcheke lòt peyi pou l wè ki jan l kapab jere kesyon entèvansyon militè sa a, Puiske se sèl mwayen ke yo kapab jwenn pou yo retire menmiz sa a ke bandi genyen sou pèpl ayisyen an. Bandi ki pran tout teritwa nasyonal la. Enben medam e mesye, Etazini echwe. E jiska prezan, se sa y ap eseye fè. Men gon pwen, nou pa t ko janm panse sou li vre. Si Etazini kapab dezespere o pwen pou l kontakte youn nan pi gwo ènmi ke l genyen ki se Larisi pou l kapab itilize mèsenè Wagner li yo afen pou vin netwaye peyi Dayiti, konnen bagay la grav. Konnen bagay la rive nan yon nivo Etazini pa kapab kontwole. Konnen ke sitiyasyon gangsterizasyon nan peyi Dayiti, li depase kontwòl Etazini e Ariel Henry pou kont pa l, li pa genyen kontwòl sitiyasyon an. Kidonk, lè yon peyi ap mande yon lòt peyi èd, epi lòt peyi a menm li menm, l ap chèche lòt èd lòt kote, sa ki vle di, li p ap janm ba w sekirite tout bon vre. Ewi bravo Sterlin se youn nan gwo pwen ke l manyen. Li pap janm ba w sekirite tout bon vre. Bagay la grav nan peyi Dayiti. A wi li grav. Yo pa bay sekirite. Kom yo pap bay sekirite, ebyen ou menm zot kote ke inik posibilite pou pouvwa a ta kapab fè yon mannèv pou l konbat bandi yo k ap mete polisye atè, puiske Kanada, Etazini, l'OEA, lè Bahamas e dènyèman Caricom rete yo woule nou, eben ki sa k rete? Sèl solisyon ki rete se al kay dyab la. Al kenbe kiyè soup lisifè. Si w al lakay Vagnè w al kay lisifè. Si w al kay lisifè ameriken pral di li menm kòm gwo majisyen fò li egzosize w donk pwobableman e trè posibleman e plis ke pwobableman ameriken pral vin la Nan lè pwochen jou ou byen ameriken gen te kòmanse ap fè pwopagann e kondisyonman psikolojik pou li anonse nou yon bagay ki pral pase. Se egzakteman sa ki genyen la a. New York Times ekspre gen tan di nou fè trè atansyon swiv sa kap pase a paske bab entèl pran lan cho. Humm Haa New York Times anonse nou sa vre wi A wi Etazini ap prepare kelke choz pou peyi Dayiti Pase ke la a Si l pa ta prepare kelke choz New York Times pa ta janm bay kalite enfomasyon si la a Don fok nou reflechi Kale je nou jan PM nan te di l la Paske Bagay yo pral grav wi humm Bagay yo pral konplike wi medam et mesye E wout sa etazini ap pran la vre M garanti nou Humm Rezilta ap santi di anpil nan men nou Rezilta ap santi di anpil nan men nou. Prezidan konsèy de sekirite nasyon zini se pa yon ti bagay piti e mesye sa yo yo negosye ant yo menm sa vle di sa vle di pawòl Wagner a vle di ke 2 gran nèg yo 2 gran pwisans sa yo ki manm konsèy de sekirite a pami lè 5 eta chin la risi la frans la grand bretay ke nou te pale lotrejou yo. Pou yo gentan abòde sijè Ayiti a deja ant yo menm. Donk yo mete yo dakò. Larisi di, monchè, ou konn sa k pase papa? Tout bagay ki gen la a, tout bagay ki vin devan nou la nan dosye Ayiti nan Konsèy de Sekirite a, se kap doye yo ye, yo pa bon. Ou konn trè byen ou menm mesye ameriken, piske se avèk mwen nou kreye Nasyon Zini 24 oktòb 1945, ki lwa, ki prensip ki gouvène Nasyon Zini, ki kalite gouvènans ki gen isi a. Pa gen gouvènans an Ayiti, e pa diplomasi ayisyèn nan pa genyen mwayen, ni gen posibilite, ni kapasite pou fè anyen la a. Donk ou menm e avèk mwen an n antann nou pou n konn ki jan nou pral rezoud pwoblèm nan. Mèsi humm mèsi paske la a m panse ke nou tande tout sa nou ta dwe tande pa rapò ansanm avèk deklarasyon sa a. E m panse ke se yon deklarasyon nou ta sipoze pran tan nou, nou pran san nou pou nou analize. Paske vrèman Ki jan La Risi ka fè yon tèl anons a travè Lèzetazini si Lèzetazini pa okouran de sa ki ap pase a? Nan tout ti chita pale sa yo tout jounen ki ap fèt sou do peyi Dayiti a, ki sa ki tonbe egzakteman ki pouse Lèzetazini li menm li ale vè La Risi? Son ennemi! Paske nan moman la a, Etazini ap bay Ikrèn zam, ap bay Ikrèn kartouch, ap bay Ikrèn larjan pou yo kapab kanpe goumen kontre la Risi. E Ikrèn li menm li pa deside kanpe gè lan. Donk, pou ki sa les Etazini ale ver group Wagner afen pou kapab fè men miz sou dosye ensekirite peyi Dayiti a? Eske son pakèt mèsenè nou genyen an Ayiti? Eske son pakèt teworis nou genyen an Ayiti? Wi. Men ki strateji Etazini, OEA, l'ONU pral itilize egzakteman pou yo kapab kontrekare zak ensekirite sila yo? Si yo gentan tounen vè peyi ki pi senp, ki pi fasil yo, yo pa dakò, enben l ap tounen vè peyi li konnen ki p ap refize yon tèl aksyon. E se la, medam e mesye, hum! Kon di nèg la, se la la pwoblèm, chè kolèg! Hum hum! Se la la pwoblèm! Hum hum hum hum! Si tout fwa Etazini kontakte Risi, Gwoup la ap vini. E an Ayiti, nou konnen, se gen Etazini, gen la Risi, se 2 peyi diferan. Pandan ke la Risi li menm l ap jere yon pati, Etazini debake, li di konsa li pa dakò bagay la konsa, epi sa w tande a la, Ayiti nan gè. He he! Sa w tande a la, gwo gè ap eklate anndan peyi Dayiti. Non, m klè sou sa wi. Gè eklate anndan peyi Dayiti. Sòlda ki te pou chape yo, gen tan chape al kay Biden. Rès yo ki rete a, yo nan mitan yon won, yo pa konnen sou ki pye pou yo kòmanse danse egzakteman. Eske yo dwe danse sou yon pye, sou de pye, met kò yo atè, woule l? E, eske yo dwe file tankou danmbala, ki sa yo dwe fè egzakteman, yo pa konnen egzakteman ki sa pou yo fè. Donk, mèdam e mesye, Fòk nou kapab reflechi byen. Paske si n pa reflechi byen, si n pa pran san nou, nou pa pran tan nou pou nou konprann sa ki ap pase nan peyi Dayiti a, bat je fèmen je, n ap sezi wè ke peyi Dayiti li menm, li pa sèlman gangrene, men peyi Dayiti leve ansanm avèk yon gè ou pa konn pye l, ou pa konn tèt li. Tanpri, reflechi pa rapò ansanm avèk sitiyasyon sila a. Medam e mesye, Lapolis Nasyonal Dayiti frape. Lapolis Nasyonal Dayiti arive mete anba kòd Anderson Destin ki soti nan 26 yèm pwomosyon Lapolis Nasyonal Dayiti a pou afilyasyon ansanm avèk baz Izo 5 segond ki genyen bon non l Johnson André. Anderson li menm, li pale ansanm avèk Izo 18 mars 2023, sa ki vle di yon konvèsasyon ki ase resant. Ki lè egzakteman polisye yo ap sispann afilye ansanm avèk bandi? E bon antrepriz non ki afilye ak yon lòt? Polisye ki la pou pwoteje ak sèvi, ki ap afilye ak bandi? Lè konsa, yo sou pewòl bandi. Lè konsa, y ap pote ti fanm pou bandi. Y ap bay bandi sekirite. Y ap fè lobiyin pou bandi. Donk, egzakteman, se sa bandi a vle, se li menm polisye a fè. Ò, ki sa l gen kòm misyon? Se pwoteje e sèvir. Donk wi, medam e mesye, lapolis nasyonal dayiti, lè l ap frape, li frape. Li pa bezwen konnen ke li te kòlèg de travay ou. Li pa bezwen konnen ke l te fwa ou, li te sò ou. Depi ou ofrenn lalwa, li mete men sou ou, ebyen lapolis ap fouko ou, lago ou nan prizon, paske se laplas ou sipoze ye. Ankò yon lòt fwa, m raple m im nasyonal la di, Dan nos ran, pwen de trètre, di sòl swa yon sèl mètre. Li te pale pou etranje k ap foule sòl peyi Dayiti. Men l te pale tou pou jan de polisye sa yo ki ap afilye ak bandi, ki ap teworize yon popilasyon. Donk non, Dan nos ran, Malgre sa, Anapwòs li menm, li lanse yon kòmand. Yon kòmand ki ap pran anpil tan pou l vini puiske nan moman n ap pale a la, medam e mesye, sitiyasyon an vrèman konplike nan peyi a. Le pri, hum, dè trajè on ogmante. Pri trajè yo ogmante. Sa ki te a 50 goud, pase a 100 goud. Sa ki te a 100 goud, pase a 150 goud. Jis imajine w, hum! W ap soti pòtay, ou te konn peye 15 dola, epi yo di w konsa, ou sipoze bay 25 dola. E sa w pral fè, puiske nòmalman, medam e mesye, pa genyen gaz. Yo pa jwenn ni. Men se, m ap pase! Carrefour Feuilles Lè m rive nan zòn kote ponp lan ye a, avan ou pran legliz Wesleyèn, nou konn ki jan yo vann gaz? Yo lote l menm jan yo lote chabon. Yo lote gaz menm jan yo lote zonyon avèk tomat. Jounen jodi a la, pa gen gaz. Pa gen gaz, yon lòt pwobèm ankò. E m ap toujou raple nou, koupe sibvansyon gaz la, se youn nan pi gwo erè ke gouvèneman Ariel Henry li menm, li te kapab òkestre. Paske, kestyon sibvansyon nou koupe kòm kwa, nou pral envesti lajan sa yon lòt kote, nou tout la konnen egzakteman se bobin. Lajan sa pa pral pyès kote. Men okontrè, si sibvansyon gaz la te rete, epi n te di gaz la li menm, li ta vann 300 goud, n ap pase l a 350 goud, epi nou esplike pèp la an detay, men kisa 50 goud anplis, nou mete a pral itil. Men ki bò l prale, èske se lekòl l ap konstwi, èske se materyèl l ap achte pou lopital, èske se centre de santé l ap konstwi, lekòl pwofesyonèl, ki sa 50 goud sa pral fè? Nou sipoze mete pèp la klè. Kounya la, Leta retire sibvansyon kaburan. Leta pa genyen lajan pou l fonksyone kòrèkteman. Byen ke w tande, genyen k ap depanse 300 mil, genyen k ap depanse 400 mil, men Leta an swa pa genyen kantite lajan li sipoze jwenn pou l fonksyone kòrèkteman. Donk, gouvèneman Ariel Henry a ap pran yon pakèt desizyon, Yon pakèt desizyon Joyfleur Bop ki map mennen nou lòt kote ke vèr la chit di peyi. E desizyon sa yo koze yon enflasyon. E sa fè preske 5 lane konsekutiv, nap genyen sa yo rele yon kwasans negativ an nan peyi a. Ebyen jodi a la medam e mesye ansanm, nap resevwa yon ekonomist Gusty Jean Charles afen pou li kapab eksplike nou. Enflasyon kondwi a une perte de pouvoir d'achat de la goud. Sa ki vle di, ou kapab leve a menm kantite goud ke ou te konn leve an jodi an, epi ou pa ka pwokire menm kantite byen ke ou te pwokire avè l swa mwa ki te pase an oubyen semèn ki te pase an, sa pral depann a ki ritm pri yo ogmante anndan ekonomi an. Endikatè yo itilize pou mezire Enflasyon an se endis de pri a la konsomasyon, sa nou rele IPC a. Ki regwoupe tout byen, tout pri byen ak sèvis ke menaj yo konsome anndan ekonomi an. E varyasyon IPC an ba nou sa nou rele to gen enflasyon. Ok. Enflasyon an kapab koze pak la demand, lè sa nou pale de enflasyon pak la demand, lè sa a, demand lan ogmante pi rapid pase òf byen yo avèk sèvis yo. Sa nou rele nan ekonomi, efè de rate. Donk nou konnen. konnen depi demand lan ogmante pi vit pase òf lan, pri yo tou ap ogmante. Enflasyon kapab koze pa lè kou, lè sa nou pale lenflasyon, nou pale de lenflasyon pa lè kou, lè sa se ogmantasyon frè sèvis ou bi frè de konsomasyon antrepriz yo ki ogmante, sa ki vin gen yon repèkisyon sou pri byen avèk sèvis yo. Ki vin ogmante tou pa rapò avèk ogmantasyon frè sa yo ki antrepriz yo ap fè fas sou mache. Kou sa yo kapab kou pwodui enpòte yo ki ogmante, lè sa nou ta pale de enflasyon enpòte. Li kapab tou kou de pwodiksyon yo ki vin ogmante, pa egzanp kou Sètadi, enflasyon an nan ka sa a vin koze pa yon kreyasyon monetè eksesiv anndan ekonomi an. Donk, sa ki vin fè ke kwasans mas monetè an vin pi fò pase kwasans ekonomi an oubyen kwasans de la pwodiksyon. Konsekans enflasyon an pa toujou negatif, men globalman, enflasyon an gen de efè negatif sou pouvwa dacha menaj yo avèk potansyèl nan ekonomi. Donk, si pri yo ogmante pi rapid ke salè yo. de randman. Donk, pou moun ki eparnyan yo, enflasyon an gon epak, ka gon efè negatif sou yo, paske lajan menm ke yo eparnye an, li pèdi valè de jou an jou, sa depandaman de rit enflasyon an ap ogmante sou mache an, si tout fwa eparny sa yo te fèt. an monè nasyonal. Ok merci, merci beaucoup Donk m espere nou aprann kisa ki enflasyon, kisa ki kapab koz e ki konsekans enflasyon an e konsekans lan pa toujou negativ. Konsekans lan kapab genyen yon ti bagay pozitif kanmenm li pote sou yon peyi. Medam e mesye, lapolis dominikèn afime l ap chèche divès resòtisan ayisyen pou asasina 2 dominiken ki pote non Franklin li menm, li ta arive genyen e goumen an li menm, li ta pral pete. Medam e mesye, se ansanm avèk enfòmasyon sa a nou mete bout ak ribrik nou pou jodi a. Mèsi paske ou te patisipe ansanm avèk nou e mèsi dèske ou ap envite yon moun vin gade videyo sila. Pataje l o maksimòm e sitou kite yon kòmantè pou nou. Nou ba w randevou pou yon pwochèn sòti. Rete beni e pwoteje tèt nou. Paske nou konnen peyi dayiti pyeje se sèl nou menm ki gen responsablite pou nou pran swen tèt nou babay a la pwochèn.